Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon on va parle foot e il va y avoir certaines réactions concernant le match Brésil Serbie Montenegro wè écoutez bien m ta kapab di nan peyi Brésil se anpil euphorie paske se yon peyi foot les gens adorent le foot. Si ça passait bien pour Brésil on capable de dire ça a commencé mal pour certaines équipes dont l'Argentine et l'Allemagne. Parce que on est capable de dire deux grosses figures ça y est. Eh bien, dans premier match, ils ont perdu. Pas oublier que nous te promettons une édition spéciale eh, concernant la Coupe du Monde, la victoire brésilienne aux dépens des Serbes. E fò n di ke nou pral wè kelke reyaksyon dabò an Ayiti jis avan le match paske an Ayiti y a bokou de mond ki adò le Brezil. Si w ap fè yon kalkil ou byen yon ankèt ou ta kapab di ke sou chak 100 moun nan peyi Dayiti ki renmen foutbòl aparaman w ap jwenn 90 ki renmen Brezil. Brezil gratifye nou yon bèl match de fout, dayè nan kòmansman match la ou ta kapab di ke ekip brezilyèn nan tap eseye mezire li avèk ekip sèb la men le fèt ke la Sèbi te m ta kapab di parèt yon ti jan koryas men ki pat kapab pwofite de posesyon de bal ke li genyen pou ta kapab pote danje a nan kan brezil la, brezil fini pa konprann ke Ebyen advèsè lan li pa de tay e finalman mwen wè ke Brezil ta pral pase ekip Sèb lan 2 gòl. Kisa k pase pou Neymar? Eske Neymar te flòp nan match sila? Pa vrèman paske kant genyen Neymar nan yon ekip de foot ebyen tou lè rega son fikse sou Neymar e de menm pou Vinicius men n ta kapab di imedyatman nèg sa yo pa nan match Ou ta kapab sezi wè ke Brezil kapab jwe san enspirasyon. Se sak fè, nou poko ka poze tèt nou kestyon pou n di, men poukwa Neymar o sen de lekip brezilyèn de foutbòl? Paske, menm lè m pa kont foutbòl, men m santi ke kòmsi gon veritable tranzisyon ki fèt antre defans e atak, e Neymar li menm li jwe pou bokou nan kad lyezon sila antre defans e atak. E nou pap fè twòp kritik konsènan Arjantin, Almay, paske y a de jan ki yo menm fanatik Arjantin, ki yo menm fanatik Almay, ki kab petèt di ke, ben, paske nou gen yon panchan pou Brezil, se sa k fè n ap kritike ekip la konsa. Non, on attend les deux autres matchs pou Arjantin e de menm pou Lalmay pou savwa kè s ki va se pase. An tou ka, nou prale dabò nan Lagonav pou nou wè kòman sa te ye jistavan sèt rankontr Brezil-Sèb, moun yo te pran lari. Plizyè dizèn fanatik Brezil òganize maten 24 novanb lan, yon defile nan okazyon premye match seleksyon brezilyèn nan nan koup du mond la. Defile ak motosiklèt, fanfa, se kèk eleman ki te bay evenman sa sans li. Ann swiv kòman sa te ye. Selon Jean Ronel Doissaint, ki se òganizatè aktivite sila, e ke kominote gonavyèn nan konnen sou non Ronaldo Ayisyen, se jodi a mondyal la kòmanse. Li te pale konsa nan mikwo nou. Se nou menm selman konsa. Se fanatik brezil selman konsa nan lagonav. An Haiti. E nou menm jodi an depi avan yè si yo te bezwen koup di mond lan te ouvri dimanch yo tap fè le brezil jwe dimanch kounye a yo tap di koup di mond lan ouvri dimanch men yap fè de match zamiko ou wè tout match ki jwe yo Se konsa fanatik Brezil sou zile Lagonav te manifeste kontantman yo maten an nan okazyon ke Brezil pral jwe a. Depi zile Lagonav, pou voa Kreyòl, La Toussaint Sondy. O nivo di Chan de Mas, pwiske nou sòm an Ayiti, menm militan politik yo menm yo kave kò yo la pou ta kapab sipòte Brezil e Arjantin. Pami foul la te gen kèlke grenn moun ki fanatik Arjantin, men ki di ke yo pa dezespere paske sa konn rive souvan ke ekip la li pèdi. Premye match li nan yon konpetisyon e poutan se li menm ki pral krake konpetisyon sila a l'instar de l'ekip espanyòl an 2010, a l'instar de l'ekip d'Arjantin an 1990. Eske sa pral repete dan listwa? Nou poko la puiske 2 lòt match ekip sa yo rete a m ta kapab di se pral 2 final. Dayè, lè w jwenn yon ekip ki rele Meksik ki li menm konn abitye jwe ansanm avèk ekip Arjantin nan, Argentine pral gen bagay nan men l. Lè w pran ekzanpl la Pologne ki se yon ekip Europeen ki kapab petèt koze du mal ak ekip Argentine nan, la m panse ke le doute est au rendez-vous. De meme pou Allemagne, Allemagne ki rete 2 lòt match men nan 2 lòt match ke li rete yo, il ya le Costa Rica. Le Costa Rica ki pa reprezante yon danje pou ekip Allemande lan men si w pran ekzanp ekip Espagnol lan ki li menm jiska prezan se ekip ki fè plis pas nan mondyal la, ki pase plis balon e ki make plis de but, menm si advèsè ki te anfas ekip espanyòl lan li pat de tay, men ekoute ou kapab poze tèt ou kesyon pou dir ke ben par le fèt ke ekip sa gen yon sikilasyon de bal, yo byen konprann jwèt la, yo fatige advèsè la jist avan pou yo make gòl lan, ebyen m panse ke Almay pral oblije leve pye l, match Espay Almay la Se pral yon match granmoun. Poukoi li la a? N ap toujou rete nan Channmas puiske nou poko genyen kòmantè fanatik yo. Fanatik yo ki nan Channmas, moun sa yo, anpil nan yo se militan. Pa bliye, politik la konn antre nan foutbòl la tou. Sèjan la di tou senpleman ke y ap tann pou Brezil chanpyon epi pou Ariel mouri. Genyen ki di y ap tann pou Brezil elimine pou yo tou inisye kesyon dechoukay la. Paske nou raple nou sa k te pase an 2018. Regardez ça! Pa nan koup di mond men se toujou se toujou spò spò son fèt kiltirèl anben jounen jodia la ajantin ajantin pèdi menm lè m ap priye bondye pou ajantin genyen an e konsa tou m ap priye bondye pou aryèl mouri pou aryèl pa wè final la m ap priye bondye pou ajantin chanpyon m ap priye bondye pou aryèl mouri pou l pa wè final la ou mèt kwè m souple pèp ayisyen pèp ayisyen n ap fete N ap fete spò, men pandan n ap fete spò a, n ap priye Bondye pou Ariel mouri. Yayel, yayel cheri ou pa pran final la. W ap gentan mouri. W ap fè tansyon, w ap fè sik, w ap fè kè. Fanatik ki ekip ou ye? A jan ou wè, n ap chofew, menm lè n pèdi yon match n ap chofew. Fanatik Ajantin, ou panse Ajantin ap bat dezyèm match li? N ap bat, n ap rebat epi, depi Ajantin bay chanpyon, li toujou pèdi premye match li nan tout istwa Ajantin. Men n ap di, Messi, Messi pral fè yon gòl. A la manya a la manya de lamò Ariel mèsi. Jodia sou fyète pou nou wè tout pèp ayisyen kanpe kap gad brezil men yo bliye batay yap fè pou zòn de vi yo a men jodia nou menm nou kanpe nou di apre brezil fin elimine Ajantin elimine nan premye tou, jodi an nou menm nou pral lage bwa kale a pi rèd, paske jodi an nou menm nou di, tout 22 milyonè sa yo k ap jwe la a, nèg sa yo, tout bagay yo kòrèk, kabann yo, manje yo, tout kòrèk, enben jodi an nou menm nou kanpe, n ap fete. Pou eliminasyon Brezil, Ajantin, paske 2 ekip ki kanpe, pèp ayisyen an bliye l. Men jodi a n ap di, pèp ayisyen an, n ap vin kanpe pou n veye eliminasyon moun sa yo epi pou n batay kont yo ankò. Mèsi bokou. Non, fè yo aranje yo, paske yo pral gen bagay nan men yo. Nou menm se yon manti bagay nou t ap fè la. E pot ko vrèman match la non. Match la pral kòmanse nan pwochèn match la. Yè, aktyèlman la, nou alèz, nou mete yo an konfyans la. N ap tann yo. E aprè viktwa Brezil la fèt etè o randevou nan Brezil menm. La ou pral jwenn reyaksyon sèten Ayisyen ekip voa Kreyòl la te retwouve nan peyi Brezil. Ebyen franchman jan nou di w li an la fèt etè o randevou. Jan w ap gade la, se konsa anpil brezilyen te reyini pou asiste premye match Brezil kont Sèbi nan kad Mondyal 2022 an. Granmoun, timoun, jèn, tout montre yo konsène, y ap tann viktwa, kote espwa yo repoze sou seleksyon nasyonal la. Pou jedi 24 novanm lan, aprè anpil rezistans, Brezil rive enpoze li 2 zero Gras ak 2 gòl Richarlison Djiandraj make nan dezyèm peryòd match la, yon double ki garanti viktwa Brezil e pèmèt Brezil pran tèt gwoup G a, yon evènman Brezilyen tankou Ayisyen pat pran tan pou selebre. M swete ke Bondye kontinye avèk ekip mwen, m pwolonje e nou vin chanpyon. Brezil se nou, se nou l ye. Vini moun ki vle a. Pa gen moun ki ka manyen nou. 18 desanm k ap vini la a, bagay yo pral chofe. Pral gen fèt nan geto a. Antouka, Mondyal la ap kontinye. Brezil ap gen pou afwonte Laswis nan dat 28 novanm Kab vini la. Resté avec nous, resté sur votre chaîne. Préférez vous qui adorez regarder le foot. Et eh bien prèl'Gayen Pille, l'information pou fond dit que nan gros équipio, Gayen Pille ki kèmbe figio, parce que l'on pren exemple Portugal. Mais écoutez, le portier portugais, moi j'aimerais voir, oui Patricio, parce que le portier ki gardè la cage de l'équipe portugèse de football, li fè Yon gros erreur paske ou paka gardien ou pran boul ou wap plasel nan tèt kare a epiw pa gade dèyè ba wi lè w gardien lè w pral fè yon relans ou gade a goch a dwat pou wè si pa gen yon advèsè ki tou pre a on attend le match le match le match dans le match ce sera pour demain Argentine Mexique a compter de 2 heures.